Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon deba analiz kòmantè reyaksyon entèraksyon se sa chanèl ou renmen anpil la chanèl kap bon enfòmasyon 20 katrè su 20 katr mèsi a tout moun nan dènye videyo yo 2 dènyè. videyo yo ki fè dè kòmantè, dè kòmantè tout afè pozitiv paske sètèn fwa ou konn nan tèt yon ekip ou se kapitèn ekip la men anpil fwa ou konn yon ti jan dekonsète, demoralize epi wap sezi wè se lòt manm ekip yo kap di w ekoute vous êtes le chef c'est vous qui nous emmenez anpil kouraj m pran tout sa nou di yo. fort parce que mwen wè commentaire yo et m fini par comprendre que à tous ces gens là qui font des commentaires pour dire que RL Prod se gang fèt attention pour que en retour kalifikatif sa li pa sanble avèw parce que lè yon moun ap batay pou ou epi ou pase dèyè pou di moun sa son move je ebyen se ou k pral parèt pou move je donk antouka chapo ba pou nou epi menm love la. Gen zen atè a! Gen zen! E mwen pwomèt nou demen maten map vini avèk 2 dosye konplè konsènan zen sa mwen gen atè a la paske ha papa gen nèg ki kòmanse pran frap! Tande byen! Repiblik Dominikèn pifò moun ou wè Etazini bay sanksyon. Pifò moun ou wè Kanada bay sanksyon, ebyen moun sa yo, yo sou wout pou yo pa kapab antre an Repiblik Dominikèn. Bravo! Bravo Luis Abinader! For the first time map mache avè w. M bat bravo pou ou. Bravo pitit mwen. Ou kwè w pa ta pran byen yo tou, si yo gen byen lotbò a? Écoutez bien, Sanctions contre les gangs en Haïti, la République Dominicaine sur les pas des États-Unis et du Canada. Nan yon kòrespondans ki adrese le 14 avril 2022 ak responsab direksyon imigrasyon e imigrasyon nan Repiblik Dominikèn, Luis Abinader, le prezidan, li entèdi aksè nan tèritwa dominiken an. Tande byen wi! divès pèsonalite politik, ekonomik tankou chèf gang ki ap opere nan peyi Dayiti. Sou lis sa, gen yon karantèn moun ki deja sanksyone pa Lèzetazini. Tèt chaje! Nan veleyite yo pou sanksyone gang ame ak sila yo k ap finanse yo nan peyi Dayiti. Pèsonalite sa yo se, tande byen, pran plim nou make souple, Si n ta wè moun sa yo ap travèse bò fwontyè la, nou mèt tou di yo, oubyen si n ta wè yo nan machin ap pran direksyon Repiblik Dominikèn nan moman n ap gade videyo sila oubyen san yo menm yo poko rann yo kont ke yo frape, ebyen di yo tounen. Moun sa yo se Youri Latortue, Garcia Delva, Litz Quitel, Rudolphe Jaar, Bredy Charlot, Kesner Normil, Evans Paul, Asad vòl si Asad nan bagay sa tou Lis bakaloreya ap rapousib Jean Tholbert Alexis Se te bon zanmi Repiblik Dominikèn wi atansyon Victor Prophane Laurent Salvador Lamothe Richard Lennie Nerve Fourcand Rony Celestin Garry Bodeau Pierre Esperance Charles Kiko Saint Remy Cherif Abdala Arnel Belizaire Salim Soukar Renold Dib Nenel Cassy. Carlo petit homme alyas ti makak, Elan Luckson gang Savyen, Germaine Stephenson alyas Gaspiyay, Albert Stevenson alyas Jouma, Julme Ernst alyas Ti Grèg e Roody Ethéard alyas Sonson la Familia. Repiblik Dominikèn bravo men gen non fò ajoute nan non gang yo fò mete plis toujou m pa kwè se sanksyon ki pou tonbe kont yo pou mete non moun sa yo piblik paske gon pakèt ou konnen si w pa konnen yo ma fè non yo rive jwenn ou silvouplè demen si Dye ve nou pral debat sou non moun sa yo nan kad emisyon nou pral fè Repiblik Dominikèn bravo bravo Repiblik Dominikèn paske m pa wè non m ladann pa vre e m kapab ale ok donk Luis Abinader misye fon bèl kou e m swete ke nèg sa yo si yo gen byen lotbò a tou. Ya kòmanse nan grate tèt pou kwè li la. Gen yon zen Facebook, e zen sa ap bouyi depi kèk jou. Son kwatyò ki konsène pa zen sila. Men on a anvi de dire ke se ta de ekip. Men gon ekip ki pa vrèman asosye li. Gon ekip se strateji lap mete atè pou ke li ta kapab o mwen fè kò ak lòt lan. E pi pou yo fè fas kare ak de gason yo. De gason, de fanm. Non, m anvi di de gason, on fanm agòch, on fanm adwat. Fanm ki adwat la, l ap tire pwen sou gason yo e l ap tire pwen tou sou menm fanm sa a. De gason yo menm mete ansanm, y ap tire pwen sou de fanm. Les deux mecs, Theriel Thelus, John Colem Morvan, Se pa paske m renmen zen, paske lè moun sa yo te byen, Se te kòkòt ak figawo. Se te mon amour ma chérie. Men mentnan sè chelou. Ah bah oui! Enben pandan bagay la gate a tou, mwen menm m antre ladan l. E Theriel byen Aline, li byen a Mickaël Durandus. Menm anvan n genlè te pale misye pou l di atansyon a medam sa yo. Mickaël Durandus lage yon bonm. Sa w tande a la a. Teriel nan kouri! Teriel monte! Li mete les poings sur les i! Daprè li menm! Michaelle Durandis lage yon dezyèm bagay ankò ki gaye wonn nan nèt! E jan l gaye wonn nan! Li pa mò! Li pa rete nan wonn nan! Li kanpe deyò l ap tann zen toujou! Medam yo vin desele sa n ta kapab rele yon ecart de langage! Bò kote TT kap di lap naje nan zen an heyy tèt chaje. Kounya men Morvan vin antre nan zen an paske Morvan ap pran fèt e koz pou TT men gon pwoblèm nan pwoblèm ki genyen fas kare ki genyen ant Teriel avèk Mickaël Durandis lan gon bagay Teriel te di Lynn Mickaël Durandis konnenl se sak fè TT anraje e TT oblije fon vòs ap serkile pou l manyen manm li n, pou l tagèt li n. Epi kounye a gen Morvan li menm ki vin fouye pye l nan dosye a nèt, ki di wè fi sa k rele Lin nan, s on fanm ki te konn ap kouche, pran bak chat nan anpil biwo nan peyi Dayiti. Li pa ka wè manzè. Manzè gen yon vwa moun k ap vann pwason mache anba. Gade koze mesye! Pou n kapab konprann pi byen, ann tande Morvan. Gen moun se nan vye biwo kot yo tap travay kouche kouche tèt anba avèk vye direktè pou yo pou yo fè yo favè yon grenn vye viza pou yal sove fanmi yo. Depi yo met dosye vyòl kilè nou te pwòp konsa? Vye vagabon a vye chèn nan nan tete, vye vagabon a vye bi sou tèt gigit, vye vagabon a a a ap fann nou anba bak chat tout lasent jounen. Èske nou konprann? A vye a vye dan lò. Epi kounye a nou pa janm pote plent pou yo, nou pa janm di sa pou moun konnen. Y ap drive nou nan vye travay, nan vye direktè jeneral santi fon, pa janm achte yon bon pafen ap drive nou nan travay nou pa p janm pale yo. Kou nou wè nèg k ap atake bòs nou, k ap atake nèg k ap fè peyi a mal, sa vin fè nou kanpe anfas li. Poukisa nou pa kanpe batay fas a Michel Martelly la a? Sou moun pase l pa genyen. Kale moun konsa m pa wè. An mwen dam sa m t. M sonje m pale avè l anviwon 2 ou 3 fwa. Sa w konprann se yon moun ki. Lè w ap pale a l pa ba w tan pou w pale sa w ap pale a tou. Epi l voup. Retire moun konsa sou mwen. Jamè ap li. Pakèt moun poud nan figi yo. Poud nan figi yo ou pa konn koulè yo. Menm koulè moun yo ou pa konnen non. Tèlman vye poud. Yon seri de vye makiyaj. Yon seri de bagay sou plim je yo. Yon Yon lèd pase sa m pa konnen epi yo bezwen yo bezwen denigre moun avè m pou nou te jwenn ou pa ka pral foure tèt ou anndan ti vagabond kap fè blablabla yon vye vwa ou pa menm ka tande nan zòrèy ou menm Kounya w al met tèt ou an difikilte, w al met tèt ou nan pwoblèm avèk yon seri de moun. M di w non Theriel Thelus, mwen menm gran frè m pale m de ou, ti frè m pale m de ou, mwen m pa t konnen w Ayiti, yo di m s on bon nèg ou ye. Èske w konprann? M pale a Rony Colin, Rony Colin di Theriel Thelus s on egzanp. Teyel fèt atansyon ok. Met granmoun sou ou boss fèt atansyon pou yon seri de ti pou pa janm rale stil de moun bò katedral sa yo sou ou ou konprann jodi a l fè cho wi pou pa janm rale stil de moun bò katedral sa yo sou ou pou vin pou vin pou vin nan mete nan espas ou ou konprann fèt atansyon pitit gasonm fèt atansyon fèt atansyon yon bagay konsa paka rive m. Mwen wont ak fanm anfen m pa renmen fanm kap anfas mwen la m ta renmen gon fanm ki fè ki kap anfas mwen anfen si e voye yo voye yo map map map map pran w ou pa wè sa m di nou m di yon on nèg ki bezwen voye fanm pou mwen men sa pou fè si se Michel Martelly voye Sophia si se Roro Nelson voye bon madanm ou Roro Nelson. Manzè Lynn ranmase zen an. Men jan Lynn pale, Lynn parèt trè pwofesyonèl nan demach li a e nan repons li an tou. An n tande l. E de tanzantan m ap gade, mwen vin wè m te mal antoure. M chwazi fè lawout poukont mwen. Depi zen an kòmanse l ap bouyi. Se te de zanmi m ou kapab wè. M te konn pale a yo tout. Jodi a, m wè nou tout, n ap bay madam nan yon non, kote n ap ri. Nou te bon zanmi, nou te konn pale, nou te konn pase sou menm chanèl. Jodi a, si l vini, li di l viktim de yon bagay, poutèt sa l gen tan gen yon non. Non! Li n p ap fè sa. M pa ka vin fè sa sou paj moun santi bon yo. Mwen te fanm santi bon yo. M se te fanm ou te konn ap poste chak jou a. M se te fanm ki te konn flite sèvo yo. Jou m deside mache pou kont mwen an, nenpòt moun ki vin pale, ki vin di men kisa l ap viv pa rapò ansanm avèk tanperaman yon moun, se mwen k pou voye l. Se mwen k voye l vin pale. M p ap ka pale konsa de pyès jounalis m te konn kolabore avèk yo. Wi! Nou panse diferan e se sa k fè nou moun. Si jamè ou ta vin di yon bagay e ke m wè mwen m p ap di l, m ap pito fè silans. Men m pa pral moute pou m al krache sou travay ou. Paske m konnen m bezwen plis moun tankou w ki pou fè travay la nan larepiblik. Jodi a, si m ta wè w ap vin vann on lòt moun de mwen menm, m pa gen pou m gade yo, m gen pou m al tounen sou pòs ou te konn fè sou mwen avan yo. Lè w te konn ap rele m fanm santi bon yo. Lè w te konn ap met kòmantè yo. Paske m se on moun ki mache avèk pozitivite. Si m pa ka yon modèl, moun pa ka suiv mwen. Si m ta kite rezo yo jodi a la, m al nan kominote kanadyèn nan, m al nan kominote amerikèn nan, w ap toujou wè Lynn. Paske mwen vrè nan sa m ap fè a. M pa vin sou rezo yo pou m manje. M pa vin sou rezo yo pou m chèche lajan. Wi! Lè w travay ou pwodui, rezo yo ba w yon ti bagay. Men, se sa k ap pase nan peyi m ki te enterese m. Toutetan yon moun, sa w ap fè a, li pa afekte peyi m, m pa gen pou m mennen l la pou m ap vin chèche senpati fanatik. Mwen plis ke sa. Wi, lè gen yon zen, gen milyon k ap fèt. M pa p chwazi fè milyon pa m nan epi pou moun santi bon yo ta gade jodi a pou yo wè m ap benyen nan labou a. Pou yo wè m pral rale bagay ki te konn di an prive. Kote m gon chanèl ki gen plis pase 234 mil moun k ap swiv li epi pou m ap poste l. Pou m ap fè moun santi bon yo wont. Sou paj sa a, se moun eklere yo k sou li. Se pou yo wè ke m ap toujou rete moun mwen ye a. M ap rete fanm santi bon. M ta pito fèmen bouch mwen pase jounen jodi a m ta vini pou ta tande Céline avèk entèl avèk ansyen zanmi l k ap kakaye. Tout moun kanpe pou y al pran zen an. Wi! Pòs ou yo te di w anvi naje nan zen an. Ou anvi benyen nan zen an. M s on fanm, m se sèl fanm ki fè diferans ki p ap benyen nan zen an. Li pap naje nan zen an. M se fanm ki pou moutre wi m ka kanpe menm lè yon gason ta vle rale m mennen m nan zen an, mennen m nan malabou a pou m al benyen. Non. M kapab fè yon erè. M kapab ta pase yon kote, kouran labou a rale m, li lage m ladan l. Men si m wetire kò m ladan l, m pa dwe janm tounen ladan l ankò. E map fè w konnen m kouvri avèk yon plastik santi bon sou mwen. Menm lè yon moun ta voye labou a sou mwen, plastik la kouvri m, labou ap tonbe, m pap sal ankò. Misyon m pa bor isi a, se te motive moun. Misyon m pa bor isi a, se edike moun. Misyon m pa bor isi a, se fòme moun. Se aksyon m yo ki fè moun tande m. M pa t vini pou moun tande m. M pa pral chèche sal pyès moun. Paske si w sal, se verite a ki pou sal ou ou menm. Se pa mwen menm, objektif pa m nan se pa pou m te sal moun. Objektif pa m nan se te pou m te fè diferans. Objektif pa m nan se te fè diferans. Wi, sou rezo yo. Se pou m aprann moutre moun yo. Depi w pa aksepte mache nan lojik moun nan vle a, li pral chèche yon fason pou l sal ou. Wi! M se yon vizyonè, m te gentan konn sa ta pral vini. Men m te konnen lè sa ta pral vini, m te mande Bondye fòs pou m reyaji egzakteman jan m ap reyaji la a. Si w ta wè m ta parèt pou m ta di m se la fam la pli pafèt o mond, m t ap bay tèt mwen manti. M son moun ki kwè ke m kapab fè erè. M kwè ke gon bagay ki gen dwa pase nou pa byen ankò. Men, m pa sipoze desann nan labou a. M pa sipoze desann mal kakaye. M pa sipoze vin avili jan m wè w ap di m pral avili l, m pral detwi l la. Mwen Lynn, lè m kouche nan kabann mwen, m sipoze ka dòmi pou konsyans mwen pa kale m. Lynn sa w ap vann nan, se pa janm Lynn ou te konn pale nan telefòn nan. Lynn sa w ap vann nan, se pa Lynn ki te di ok, zanmitay la pap ka rete, men nou ka kontinye travay batay peyi. Mwen konn moun mwen ye a, se pa moun ki pral moutre m kiyès mwen ye. E se pou videyo sa sèvi yon egzanp nan la repiblik. Wi, gen yon gason ki vle rale yon fanm nan labou a. Gen yon gason ki pa konnen lè l fon bagay ki pa bon, li ka rete devan la repiblik pou l mande ekskiz. Menm jan jodi a moun santi bon m ap mande w ekskiz. Map mande w ekskiz pou sa wap viv la ou pa renmen l. Map mande w ekskiz pou wè kote gen batay pou n te fè, kote gon bann bagay kap pase nan la repiblik. De enfliyansè pa ka chita ansanm pou yo regle on pwoblèm pèsonèl si yo genyen, si ta genyen e ke pa janm genyen. Kilè zen sa ap fini souple. Antouka TT Morvan, Lynn e Mickaël Durandis nou konn sa fè depi nou pale map fè analiz map lagel paske nou te byen. Lè w byen ak yon moun ou gen sa n ta kapab rele yon devoir de réserve sou anpil koze ki pale ak moun sa. Gen bagay moun nan di w pa janm mete l an piblik. E gon grenn bagay pou nou konprann. M wè gon pakèt youtuber, nèg ki sou rezo a, yo kite tèt yo gwo, yo antre nan polemik. E m wè bagay sa Wendy fèl te anvi antre ladann tou. Men fò m di nou byen ke gon grenn moun ki pap janm polemike ak pèsòn. Moun sa CRL. Paske moi je suis discret. E gen 2 bagay m toujou di tèt mwen, diskresyon e imilite. S depi m non fawouch, m sispèk m anvi dous, m bay vag. Konprann byen wi. Paske gen de nèg w ap fawouche l, li tèlman dous, kounye a l pral di w bagay pou w fache. E fawouch rete fawouch. On moun ap joure avè w, ou wè gen bagay ou anvi di, bay vag. Paske ou wè si n te zanmi. Lè nou vin ap diskite. Gen bagay depi yo fin di wap blese moun sa pou lavi e menm lè nou ta retounen zanmi ankò degre damitye ke nou te genyen presedaman an nou pap janm genyen l ankò paske gen de mo ki te repete ki pote yon blesure inefasable.